Bagay la k pral choke moun, tonnè boule m, m te wè yon mesaj avan yè, pase dènye tan yo m al sou malen sou entènèt anpil pou m gade. M wè yon bagay Western Union pral pral pral fèmen, tonnè boule m Western Union dwe fèmen Ayiti wi. Ou vle konn poukisa? Tout mèt biwo yo transfè yo ta dwe fèmen wi. Lap fè lap fè fanmi m mal, lap fè fanmi lòt moun mal. Men nou pa konn sa nou nou pa konn sa non, e pa pinisyon paske kiyès ki gen kontwòl dola a? Boujwazi. Ou konn sa bèl ankò? Kòb yo ba ou a, li pa to de chanj ke w pote pou kòb ou a k vini an non. Li pa to de chanj an non. Ou konn sa k dwòl? Kòb yo ba ou a, si w ta bezwen achte 100 dola a, tankou pou w voye bay moun nan, ou pral met 3 fwa lavalè kòb sou li pou w achte l ankò wi. Sa vle di nèg yo fè yon jan, yo kenbe nou, yo kenbe nou jan w wè yo kenbe nou an. Ou wè mwen menm lè m wè mesaj sa m te kontan ke yo fèmen l. Kounye a pou bouj, pou, pou boujwazi k gen kontwòl ici bay la pou yo fout pèdi. Bikòz e pa leta sèlman k ap manipi, k ap krabinen nou. Se boujwazi. Pou konnen prezidan boujwazi a envesti kòb li nan moundal pou nèg ka prezidan. Bòdè, m pral ba, m pral ba w, m pral ba w yon bagay, gade, gade yon bagay la apre Dimi, lè Dimitri reponn mwen an. Pou l ta repale, pou l ta nan pale avè m, fòk m ta ka al pou prezidan. Sa vle di se fò klas nou an twò ba? Non. Fò l ka rive pou l al manipile misye. Pou l al manipile m? Paske pou prezidan fò w met kòb nan mounda w. Mesye kisa nou mete nan men nou mesye? Vye jè nan kisa? Non, an prensip, fè pale nan pale. Pou pèp, pou pèp enbesil? Non, tande, tande maes, nan tout sans. Lè nèg la di w konsa ke, ok, nou di se moun kap vòlè kòb kouran, nou wap bagay. Si prezidan Jovenel te yon nèg ki te smart, menm kote w retire nèg la nan peyi a, menm yon, menm yon, menm yon 6 mwa kouran san kanpe, ou te ka bay li wi. Jis pou montre yo ke se men pwoblèm nan kote li te ye, men sa m fè. Fantom, swayon serye. Se politik k ap jwe. Nou fin di, m dakò a sa w di a wi. Men ok, sa pral depann nan ki eta lè lè misye kite l la ou vin jwenn bagay la. Si pa gen reparasyon k pou fèt k ap pran yon tan pou reparasyon an fèt. Se prezidan k pou soti k pou di l. Se djòb prezidan an. Se politik k ap jwe. Tande, palab la gade politik palab la fòk nou fini avè l Ayiti. Nou pa bay politik nèg ap vin pale. Wap pale mouvman la jenès? Ki mouvman la jenès nou pral pran nèg sa yo mesye? Ki bò wap al pran la? Kote nou pral pran nèg sa yo la? Ki bò? Nan ki mouvman wap al pran misye la? Nan kisa? Mesye, nou pa janm rann nou kont mesye. Jovenel di yon mo, m renmen mo a, m renmen mo l di a. But li pa kenbe bagay la ti rès la e pou pèp la. Nou pa konprann filozofi pawòl sa, ti rès la e pou pèp la. Sa vle di, sa l tap bay gran nèg yo, l fin ba yo, l kite ti rès sa k rete a pou pèp la jwenn li. Men domaj. M pap chanje, m pap chanje pib pa menm. E ou konn yon mo, ou konn yon mo m pi rayi lè yo di nèg yo kap kraze nèg yo la. Sa vle di. M'en yon lòt mo ankò. Nèg a di w li te konn bay manadjè Barikad kòb. Sa e manadjè Barikad mwen m pat janm konn wè bagay kòb sa yo. Sa e m pa pral pale manadjè Barikad. Èske Fantom te konn vin devan w vin mande w kòm chen? Jamè. Swiv yon bagay pou n wè, ni nan video bay kat si m janm wè m met mayo sponsor sou mwen lè m sou tèt cha menm lè tout nèg ap bay sponsor se pa do tounin nou wè m se youn nan rezon fè m pat janm fè l se bagay ou te konn bay kòb pou bay pou bay bay pou bay rap barikad al pale la manager e pat fantom ki te konn vin devan w vin dèyè l pase yo konn sa yo te fè a kòb sa. Yo pa renmenm pa renmenw banm diw sa k renmenm respè pou ou sa pa renmenm fuck it. Gade boss m gen yon slogan la kounya m pral vin avèl depi nèg la nan bo bounda djòl wap santi kaka bounda e kaka t sot ladann depi ou chita wap bo bounda moun bo bounda moun wap bouch ou ap santi kaka sèl bagay m te fin pale sam tap di yo m di yo pwoteje tèt nou met mas yo respekte prensip ijyenik yo lave men nou pa pran lari a si n pa bezwen pase kowona al kòmanse anraje anba. Ok bless. Ale. Fini tou men yow. Kolon men. Moun bò isit yo.